Jodi a la medam e mesye se tout moun ki konsène pa rapò avèk sa kap pase ayiti la ebyen. E Vitelòm la a, misye deside pou l atake boujwa yo, misye deside fòk li pran Bèlvil e misye deside tou Akademi Polis la fòk Vitelòm dirije l e se rèv mafya a sa. Nou pral envite w gen detay. Nou kontan rejwenn ou ankò yon fwa sou kanal sa a tvlakayhaiti.com pou n pote videyo sa a pou ou ebyen kote nou pral fè w tande ansyen minis jistis mèt Lucmane Delille ki li menm sòti nan silans li la aprè deklarasyon Victor Généus ki se minis afè etranjè nan peyi Dayiti ebyen ki fè yon deklarasyon devan Nasyon Zini ki ta fè kwè ke pwoblèm Ayiti a li rezoud pwoblèm Ayiti a li sou kontwòl otorite yo alòske menm minis afè etranjè sa a misye nan mawon li oblije kite lakay li paske Nèg vitelom yo, nèg ti makak yo fè nèg sa yo brize, kraze, rak. Ebyen, jodi a la a, Mèt Lucmane Delille ki li menm sòti nan silans li pou l vin pale avèk otorite ayisyèn yo, presizeman PM Ariel Henry avèk minis jistis lan, ebyen ki yo menm, initil nan peyi sa nèg yo pa vo anyen ke gaspiye kòb leta alòske ensekirite ap bay tout kote ensekirite ap kraze rak tout kote bandi fin pran peyi a nèg nan politik nan gang nèg premye minis nan move zak peyi sa pa ta ka bon ebyen mèt Lucmane Delille ki li menm mande avèk otorite ayisyèn yo pou yo pran yon ti kras konsyans pou yo wè kisa yo ta fè pou peyi dayiti li menm sòti nan bouch bandi yo pou peyi dayiti li menm pran yon lòt dimansyon an 2022 se pa sa ayiti yon peyi ki te pran endepandans ak tout fyète epi jodi a la pou pitit peyi sa pa ka manje pa gen kouran pa gen anyen menm lekòl yon bon lekòl pa genyen sa vle di ayiti la nou pa konnen ki non nou ka ba li ankò men. Sak rete a nou vrèman ebyen pa wè espwa ankò e nou pral fèw tande mèt Lucmane Delille ki li menm pale avèk Ariel Henry ki pale avèk Litz Quitel ki pale avèk Berto Dorcé ki se minis jistis lan epi ki pale avèk Victor Généus minis afè etranjè ki li menm al fè yon vye deklarasyon devan nasyon zini epi nasyon zini menm se ri yap ri yo paske se yo menm ankò ki ekri diskou sa a bay nèg yo. Lal li diskou Ariel lal li diskou pal nèg yo pa di anyen k serye Ayiti oubyen ensekirite a li sou kontwòl ebyen medam e mesye vitelòm ki li menm anvayi bèlvil ebyen pòtay kite e doke tap bay sekirite nou ka di kite gen ensekirite ki kanpe ladanl devan pòtay sa a ebyen vitelòm kraze mi an avèk bako lodè e misye anvayi nou pral fèw tande tou kòman e doke gen yon polisye BLTS ki li menm Bandi yo antre lakay li, kidnape tout fanmi an nèt ale avèk li, bèt li kman de li, l fache pou gwo dezòd sa ki fè tankou polisye menm pwòp polisye pa an sekirite anndan yon peyi. Pou plis detay ann swiv videyo a medam e mesye, nap tounen. Nan peyi a il fallait s'y attendre. Kijan w konprann bandi yo kap fè lalwa nan plizyè espas nan peyi a, lapolis parèt enpusan, ajoute sou sa, Yon silans konplis moun ki di yo se otorite yo. Lòske yon moun ap dirije yon peyi oubyen yon gwoup de moun, se lasajès e le bon sans ki dirij. Lemosyon e laèn ne son pa toujou de bòn konseyè. Ekip ki la a, yo pa montre y'al alekout de lapopilasyon, pa yo menm sèlman, menm sa k pa sa avan yo te toujou gen pwoblèm sa a. Gaz sa a, 7, 8 mwa avan, li te monte. Mesye te monte l trè chè, yo te di ke yo pral fè lekòl, yo pral fè wout, yo pral fè lopital. E. Jiska prezan, anyen pa fèt. Popilasyon pran ak de sa. Donk, yo vin remoute l ankò a pli de 126 pousan. Pa bliye ke peyi an te deja pa gen travay, nou lan chomaj, mizè sou tout laliy, blakawout, pa gen anyen k ap regle anndan peyi an. Sa vin revòlte sitwayen yo. Lòt peyi yo moute gaz yo, men, yo pa moute l osi wo konsa, yo fè l gradyèlman. Epi, sa yo fè, donk gen de mezi dakonpayman, de mezi sosyal. Sitwayen yo pa tèlman viktim de sa. Men nou menm bò isi an, se gang, se kriminèl, se teworis ki kontwole peyi an. E kote sèten moun nan leta bay enpresyon yo de konivans, yo de mèch avèk kriminèl sa yo. Se sa k fè nèg sa yo awogan, yo pa gen respè pou pèsòn. M ap tande lan radyo kote kòmandan BLTS la, mesye antre lakay li dèyè akademi de militè, l ap fin akademi de polis. Yo pran madanm li ak 3 pitit li gen yon ti bebe 2 mwa ladan, quel derespektan, quel insulte, otorite de polis sa sa vle di, gen 3 polisye laboul ta raz dan la hauteur de petyonvil kote de gang arme koupe tèt yo men pa janm gen repons ki bay, sak fè gang yo alèz konsa, enben lè yanm jwenn tè sal fèl pike tè al antre, sa vle di ki pa janm gen repons ki bay kont kriminèl sa yo, gon sòt de konplisite ant sèten moun nan leta avèk. Kriminèl sa yo k mete n nan sitiyasyon sa. Kisa nou ta dwe fè pou n ta jwenn yon solisyon prese prese nan kriz peyi ap travèse la a? Antanke ansyen minis jistis ak sekirite piblik, selon ou menm ki solisyon posib pou n rive mete yon bout nan fenomèn ensekirite ak kidnaping lan? M ap di ke Doktè Ariel Henry, se li k premye minis la a, prezidan asasine, tout enstitisyon kraze, ou pa gen palman, ou pa gen lakou de kasasyon, palè de jistis ki se kay avoka jistisyab yo, majorite avoka pati. Yo kite peyi a. Donk nou menm kòm avoka kabinè n fèmen. Men otorite ki la yo di ke se pa vre gang pa janm pran l. Alòske gang yo asyeje palèdjistis, vilipande, vyole, pwofane le tanp di Temis depi pli de 4 mwa. E pa janm gen repons ki bay. Enben kòm pa gen repons ki bay, mesye ap avanse. Kounye a la a, m tande yo kraze, yo pran Bèlvil, se pa ti dega yo pa fè lòt bò a. Donk yo menase pou yo pran akademi polis lan. Donk quel derespektan, quel insulte pou leta lan tout peyi sou latè. Bra leta long. Epi pou nap asiste a tout deriv sa yo. Alò, ekip ki la Doktè Ariel Henry an tèt, nap di l fon jès, paske lè w nonm ap dirije, si w pa kapab, kod ou pa kapab, ou tire la reverans. Paske nan lanfè mesye mete nou la, donk nou kwè n pa ka kontinye viv konsa. Ki pozisyon w pa rapò a diskou minis afè etranjè a nan Nasyon Zini ki di tout bagay sou kontwòl nan peyi a? Nou tande minis afè etranjè li, Doktè Ariel Henry te voye l reprezante l. E mesye Jean Génélus. Donk se avèk pitye lè nap tande jan de diskou sa yo, kote peyi ki di kan zanmi Dayiti yo, kote yo demanti minis afè etranjè yo montre l konn yo konn reyalite a pase l, kote lap di tout bagay sou kontwòl. Men a note byen, avan doktè Ariel Henry te o pouvwa a, se Matisan ki te bloke, men kounye a ou vin gen Kanaran bloke, zòn Malpas bloke, pou al Mirbalè l bloke, donk tout kote ou vire se tout peyi an k ansèkle. avèk teworis e jiska prezan pa gen repons pwopòsyonèl ki bay ak sitiyasyon sa a yo. Donk nou kwè ke se entolerab sa k ap pase Ayiti an, l'intolerable ne peut pas être défendu. Men nou wè se pa konsa mache a konn ye. Men kòman ou di ou respekte sa, men pa rapò a mache a ki kanpe a jodi a la, kòman ou santi ou menm? Non, lè yo di n mouvè, m ap ouvè. Men èske ou dakò a sa k ap fèt jounen jodi a? Mwen pa konn anyen non. Non, ou konnen kesyon gaz la ki moute a? pou peyi a, pou tout machin mache, pou tout bagay fonksyone. Malgre nou konnen jan peyi a ye a, di nou non, ki sa ki koz jodi an ou nan mache a la maten an? Mwen renmen mizè, grangou, klan mounda m ki fè m la maten an la. Mizè, klan mounda m, m pa ka bay pitit mwen manje, m pa ka peye lekòl pou mwen, menm lekòl ou pa ka mete pitit ou. Ti lajan ameriken moute tèt nèg pa gen gaz anyen pa fonksyone ou pa gen dlo pou benyen ou pa gen dlo pou benyen pou Ariel bay pouvwa pou ti jinyò dirije anben poul ba ou yon chèf dirije pagen chimè yo byen jere nou gang yo byen jere nou yo ba nou manje lan mouda nou yo ba nou mache pou nou viv nou pa pou nou viv alapè pa gen bandi kap vin fouye nou aba Ariel viv ti jinyò viv babeki. Men di nou non e kòman ou konprann kesyon gaz la ki moute an? Gaz la mwen menm li pa fèm byen menm, bay lè wap pote yon ti kès pwason la, moto w vle potel pou pou 100 dola, 150 dola. Gaz la pa fèm byen menm, yon ti kès pwason, sa w tap fè a moto w gentan pranl. Men kisa w ta renmen, ki mesaj w ta renmen voye bay otorite yo? Pou Ariel bay peyi a, poul bay yon lòt moun ki ka gouvène nou. Ok mèsi. E.